Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kayou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon gen yon pwovèb ki di konsa koukou pa janm fè tòt jamè ou pap pase nan yon tou kote koukou ye pou wè yon ti zontolan anba vant koukou a. Janmou pa janm donnen kalbas. Chen se chen, chat se chat, vòlè se vòlè, kriminèl se kriminèl. Sè s kon di. Men nan tout nèg ki nan game nan, gen yon nèg li menm, li bay tèt li non. Dayè li di se vòlè l ye, se bandi l ye, se vagabon l ye. Son non se Lanmò San Jou. Aprè kal Henry depòte mouri, mesye ap mache nan plenn nan la a pou kapab tabli yon kalifa, pran anpil zòn. Ebyen, fò n di ke te gen yon jou swa kote ke yo antre nan plizyè zòn epi yo pale avèk moun ki nan zòn nan pou di yo pa bezwen davwa pè paske nou menm nou pa gen pwoblèm avèk. Men video a te yon ti jan granulez paske se te dan la sware. Le 5 septanbre, 2021, Lanmò 100 jou bay yon konferans pou laprès. Lanmò 100 jou avèk yon kepi wouj nan tèt li, n ap gade l la. Lanmò 100 jou avèk mayo epi li genyen yon bagay ki kamoufle vizaj li tankou sa Spiderman konn pote a. Brèf, Lanmò 100 jou gen zam ni nan men l, zam ni mare avèk yon mouchwa wouj, anpil chèn nan kou l. E lanmò son jou? Sa couleur de peau? Je me demande est-ce que c'est yon nwa? Est-ce que c'est yon rouge? Bref, lanmò san jou prezante tèt li pou di ke li se bawon plenn nan. Li se kiyèbra ki pa pè vrapè, comme il a l'habitude de dire. Li retounen nan kad konferans sila sou polemik ki te gen ant li menm avèk Carl Henry alyas Deporte. pou di ke li te di depòte l ap pran kanmenm. Men depi lè l fin pran depòte a, li estime ke genyen 3 cha blende k ap ba l pwoblèm paske li menm li pa fin twò renmen batay ak lapolis la. Men, sikonstans oblij, li oblije kanpe ap pete kout bal ansanm avèk lapolis. Lanmòsanjou poze tèt li kestyon pou l mande eske Carl Henry se te Jovenel Moïse paske li te nan kontak Carl Henry paske s on vòlè l ye, Carl Henry s on vòlè tou e li menm li s on mal konprann. E l chaje avèk mal konprann nan do l. Lè yon mal konprann touye yon mal konprann, donk lapolis pa ka mete bouch nan kesyon sila. Se sa l di. Men lanmò, ban m di w yon ti bagay. Lapolis gen dwa pa vin dèyè w paske ou touye Carl Henry. Lapolis vin dèyè w paske lapolis estime ke ou antren de teworize yon popilasyon. Se sa. Se pa paske ou touye Carl Henry ki fè lapolis vin dèyè w. men se paske wap teworize popilasyon ebyen lanmò a sonjou alyas mal konprann se sal di ebyen li di li menm se lakay carl henry li ye la lap bay konferans pou laprès mwen al kite nou gade lanmò a sonjou kap pale pandan 7 minit anviron retour sou polemik ant li menm avèk carl henry e li te anonse carl henry lap pran carl henry epi batay ki gen ant li menm jounen jodi an ansanm avèk lapolis. Bon! Le mond, m salye nou. Si n ap swiv videyo sa, maten, bonjou. Si n ap swiv li la, apre midi tou, bonswa. E mwen ta mò san jou, pa gen jou, brakiyèt, pa vè vapè. Mèt plenn nan. Aben m te antre tèt mwen kou yon fo kòb. Men imedyatman, gen sa t pase k pa fè m byen, m oblije soti tèt mwen imedya. Mwen m te di m pa t ap fè laprès. M pa t ap fè laprès ankò, m te antre tèt mwen m pa t nan laprès. Imedyatman yon bagay fè m mal, il fò m pale. Nou te nan kontak depòte kalanri. Depòte kalanri son gang. Lamò sanjou son gang kap manyen afè moun. Men mesye, kouman nou fè pou nan nan kont a depòte kalanri, men m te di depòte kalanri, mwen menm lamò sanjou map prann kanmenm. Pase m kwen nan tèt mwen. Sa se ti moun mal konprann mwen yo. Ou konprann? Jwa bèt la pa manyen kil. Dedye kalan wi map prann kanmenm. Koman nou ta fè le mond pou kalanri son gang m son gang. Poum tiye kalanri pandan m te di kalanri map prann kanmenm poum vin tiye kalanri. Depi lè a chèf pa vle kitem poze. M vin tiye kalanri m tou pran teritwa kalanri a. Se lakay kalanri m ye la. Anba galeri kalanri m chita la. Entèvyou sa ap fèt. Depi lè m fin tiye Carl Henry a, m gen 3 blende k ap ban m pwoblèm. Anben Carl Henry, e Carl Henry te Jovenel? Carl Henry on polisye l te ye pa li te chèf gang. E pa gang a gang ki t ap batay. Mesye, mwen di sa toujou, mwen menm m pa plase pou m anfas lapolis. Se gang a gang ki t ap batay. Pandan gang a gang tap batay, nou fin tiye Carl Henry, kounya la lapolis, nèg ki ta Carl Henry, ki tap sponsorize Carl Henry yo, ki se Jerry Monroy, ki se Zokiki, Carl Henry arete, kal lage Carl Henry, kouman fè, yo arete yon nèg, san zam, nèg la paka lage, Pou yo arete yon nèg a yon kadachikòv pou nèg la ta lage pou nèg la nèke pa fè menm 5 mwa prizon pou l lage mesye mwen m pa vin anfas lapolis le moman kounya la lapolis ap mennen operasyon l lè e lapolis a lapolis lè e lapolis ki ban yon bandi yon doulè pa chalè men si m wè se gang a gang men pinga jou pinga jou M touye yon lapolis vòlè, m touye yon lapolis gang pou m tande gen plen. E mesye, yon loray kraze m, m ap pran yon kanmenm wi. M ap pran yon wi. E antre nan teritwa moun, vin fè salte pou bandi a bandi. Men m ap pran yon, sa e ka depòte a m ye la. M pa gen anyen k pou fè m kite ka depòte a, sèl mouri sèlman. M deja lamò deja, m pa ka di lamò. Sel mourit pou fem kite ka depote a. Paske sim te di yon neg m tap anfas a polis. La m gen galil m gen te 65. M gen a moun. Ou konprann? E m gen a m 14. M gen a m 30. M pap kontrole koube lot zam kem gen la. E mesye. E mesye la polis yo m di nou sa byen E chèf la polis la Chèf la polis la toujou Laurent Charles Mesye pran sa ala chay pou mwen Pase mwen menm Gade dat m ap fè gen m te fin poze m di konsa m pa fè la près Men mesye, si m pa enpo, si m pa enpeche nou manje, si nou enpeche m twalèt, sa nou jwenn se pa nou. Pase m gon galil byen file nan men m, m pa ka gen baton m nan men m pou m kite chen vin mòde m. Pase nou konn kiyès m ye deja. E m gen, m gon lame dèyè m, nou konnen lame sa, 4 ti kout bal pa ka dekwaje yo, menm pou blag. Si 4 ti kout bal dekwaje bizango sa m pa gen bizango dèyè m. Sèlman se yo menm pa gen plen men pinga jou se mwen menm lamò san jou. Mesye jounalis yo Mesye jounalis yo Mesye jounalis yo Pandan m fin touye depòte a se nèg sa yo pa bon m bouda chita ki se lapolis a 3 blende 2 blende k ap ban m doulè. Men pinga jou se mwen menm lamò san jou lè a m konnen gen sa gen sa kap di byen gen sa kap di mal men moun ki di byen an ke Bondye beni n men moun ki di mal la tou kon lwa e boule l paske nou pa viv pou moun non menm nou fè sa nou ka fè tout moun se fè sa w ka fè se jere sa w ka jere m pap ka m pap jere m pap jere boutèy wonm sa. Epi si yon moun relem li di la bon sanjou sa t pase epa ou te jere boutèy onm sa ou m paka dil wi e mwen te jerel anben sa t pase anben m ka di depòte a pou kiyès depòte a tap vòlè e nou te konnen depòte a e gwo vòlè l te ye nou te chwazi pandan m touye depòte a e m te di nou depòte a paka siye kajou map tiye l pou kisa m fin touye depòte a m chita nan teritwa depòte a kounyè e si yon bay nou pa ta pri kounya pou map jwenn chèf pou map jwenn chèf e poze m chita ka depòte a. Sa nou fè pi bèl la e ka depòte ame. Mesye Mesye fil fil filme filme mal konprann yo pou mwen. Pase si pou m ta moutre pou m ta moutre leta si m ta di m ap goumen avè yo m gen zam pou m goumen avè yo. Kounya nèg yo lage yon bakop men nap fè san kap fè abi nèg yo se pran moun sou lari a tiye moun se pran moun sou lari la tranblè depi yo arete w pa gen moun ki wè yal tiye w boule w esil fè sans mesye nan e madanm mwen m okipe wi cheri nan entèvyou. A men mesye, kòm nou menm, nou apatyen de leta, kontwole zam nou wè m gen la, gade mal konprann m gen nan do m si m defile nan yon teritwa si lapolis ka ki pot chay mwen. Lè fini, filme ka depòte a pou mwen wè kay sa, m pa gen anyen pou fè m kite l. Menm, m pa gen anyen pou fè m kite kay sa. Sa e kay mwen l ye menm. Men ni kay depòte a e kay mwen l ye. Silvouplè, jounalis yo fè yon parèt anndan, filme anndan mwen. Se bawon plenn nan. Se kiyè bra ki pa pè vrapè. Se konsa l toujou di l. Bon brèf, Lanmò San Jou pale. Nan dezyèm videyo a n ap vini avèk Lanmò San Jou ki li menm sou galri kay Kal Anri, kote Kal Anri te rete a e nèg yo pran zòn sa a. Epi kote ke li fè yon pale ankò sou objektif li genyen pou kapab tabli yon kalifa sou plenn nan.